Oh mezanmi bon pou moun yo pran tan pou yo kapab fè yon bak oh. Genlè fò ti son jòn ze Toma mwen ta ti tan wè Genlè genlè i boule w. Está caliente Está caliente y a mí an. Toma oto chili. Koman ti pitit la fè pa boule anpi mwen menm m boule. Piti yon ti menaj m pa ka domi telman map panse ak ti menaj la pitit m pa konnen kisa. Bon ti bagay m ta renmen m ta renmen di yo m tap felisite yo. Ki moun pou ta felisite yo m ta renmen felisite yo? Non m tap just felisite yo paske m wè yo lage yon bon ti bagay sou yo lage yon bon ti bagay sou tè a byen fèt byen kare san mank san anyen janm te ka janm te ka renmen yo cheri. Tonmat Koman se djaman e so? Bae sa banm problem m santi bae la ap trakasem anpil m santi m gen problem m pa janm wèy m pa konn si papa m pa tiyey m pa konnen kisa ki fèt menm m pa konn sal devni menm pitit an de pitit fò nou fò kanmenm anmè sista fò pran jan an Boy a konplay al gon pati orite Ben a ola. Mezanmi gade jan mesye egare mesye yon ti krèm lap manje sil lap soufle wè afè soulyel me chak koton soulye nan pyel gade efè tenten.